Pa bò kote lapolis nou di ki ta fèt paske nou sonje bis yo te pran an ebyen gen yon lòt enfòmasyon ki ap sikile atravè dosye sila n ap vini an detay sou dosye sa. Epi genyen 3 ajan sekirite ki atache ak prezidan Joseph Lambert le prezidan di sena ki yo menm anlve nan kapital la bokou pal dakt dentimidasyon. e menm le prezidan du sena. Dosye kwadèboukè nap vini avèk kelke detay pou ou TT, Teriel Telus, il a twite a plizyè repriz pou bay detay sou sa kap pase a men deja genyen plizyè mò si n ta kwè twit sa yo. E pi genyen dosye chada nan okap kote ke genyen deja yon mò alò ke chèf chada 1 an li menm. Li ta jwenn lanmò li nan kad batay ki genyen. Nou kontan avè w n ap tounen pou detay yo. Mèsi pou fidelite nou avèk chanèl sila e se pati pou lèzenfòmasyon 3 gad rapwoche prezidan sena a. Anlve nan Pòtoprens, nou sòm le 9 janvye 2022. Enkwayab men vre, bandi ame kidnape nan sware 8 janvye 2022 an, 3 ajan sekirite rapwoche prezidan sena Joseph Lambert. Enfòmasyon ki sòti fè konnen kidnaping sa yo fèt nan paraj Riyèl Rivyè nan komin Pòtoprens. Aprè zak sila a, senatè la li menm kalifye sa tankou yon zak entimidasyon. Sa gen awè avèk anpil traktasyon kap fèt sou fen manda senatè yo dezyèm lendi mwa janvye 2022, asavwa le 10 janvye. Aprè zak kidnaping sila a, pa genyen demand ranson ki fèt. Pa bò kote ravisè yo, gen anpil enfòmasyon ki ap sikile kòm kwa le senatè il etè an reyinyon. Se jan la yo te rete nan machin nan e pi ben se le moman bandi parèt yo kidnape moun sa yo. On parle d'intimidation et même le président du Sénat l'a confirmé. Ben, eske se ta nan yon lojik pou faire peur à Joseph Lambert, celui qu'on qualifie d'animal politique et qui peut-être nan dènye tan sa yo, ap pran anpil frap. Donk n ap rete tann pou wè eske se yon zak politik, eske se bandi ki kidnape yo e ki kapab mande ranson an retou. Men n ap raple dezyèm lendi janvye se ta kapab yon dat anpil moun ap tann. Kidonk demen lendi an kès ki va se pase? Eske le pre, jalè di le prezidan, men eske le premye ministre Ariel Henry li menm l ap konstate kadisite total? Parleman ayisyen an kote ke yap voye mesye sa yo ale sinon petèt eske pral gen yon desizyon politik ki ap pran kòm kwa pou ta koupe emoluman senatè sa yo o nivo di ministè de lekonomi e de finans anpe pli ta nap moute e sou chanèl la nou pral reyalize yon emisyon sou kapasite mesye sa yo. Eske yo itil peyi a? Men gen anpil vwa ki leve. Men ekoute n ap vini avèk 10 senatè sa yo e n ap fè yon ti konsta e yon analiz sou chak grenn senatè. E n ap vini tou avèk seyans ki fèt nan Parleman ayisyen an, seyans pou te valide manda mesye sa yo. E la a nou pral chita anpe sou kesyon aritmetik lan, asavwa eske wi ou non manda mesye sa yo fini dezyèm lendi janvye 2022, eske manda yo ap fini dezyèm lendi janvye 2023. Nou prale nan Kap Ayisyen. Nou konnen depi kèk tan la genyen yon batay ant Shada 1 ak Shada 2. Ebyen. Lendi 3 janvye 2022 an, genyen chèf chada 1 an ki li menm tonbe. Non misye se Waldeck Peter. Donk, misye tonbe nan dat 3 janvye a, donk, nèg chada 2 yo aparaman touye misye. Fò m di nou byen, Waldeck te nan Repiblik Dominikèn, ebyen misye tounen. Se pandan misye tounen an la a, misye vin pran lanmò li, nèg yo touye misye epi yo rache l. Men atansyon! Weldèk te touye papa kòmandan Chada 2 an, daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou. Arab yo anpil mèsi bokou. Pandan misye ap bwè nan yon bar, se te donk le lendi 3 janvye 2022, nèg yo pase, yo bay misye 20 bal epi apresa, yo fè sa pou yo fè akò a. E koute byen, antèman sitwayen sa a, li kapab genyen anpil polisye. Poukisa? Paske te rive nan yon epòk kote ke chèf Chada 2 an, nou inyore non ni paske nou poko gen non misye, e byen misye te rive nan yon moman kote ke l ap touye anpil polisye. E se Wèldèk ki te kanpe goumen. Ou lapolis e ak lapolis pou te kapab kwape mesye sa yo. Donk, misye te rive nan yon moman kote ke li te chèf tout bon paske li te genyen bon jan rapò avèk lapolis paske se misye ki t ap batay anfas nèg Shada 2 yo pou nèg yo sispann touye polisye. Donk, se konsa Weldeck tonbe nan dat 3 janvye 2022 an. Donk nou poko konnen kilè fineray misye ap fèt, ebyen Chada nan Kap Ayisyen, Chada 1, Chada 2, n ap mande kilè pwoblèm sa ap rezoud nan zòn sila. Dosye Lakwa Peris, ebyen n ap raple ke le samdi 8 janvye 2022, gen yon rapt ki fèt kote ke bandi nan blòk sila yo. Pran yon machin, yon bus, ki tap soti Jean Rabel, e yo kidnape tout moun ki nan bus la. Nou te fè yon emisyon sou sa yè, kote ke genyen plizyè ti moun ki ap soti an deyo pou kapab antre nan kapital la, e byen yo kidnape ti moun sa yo tou. Ben ekoute, yon ti tan apre, genyen pil enfomasyon ki ap sikile. Ki sa enfomasyon sa yo ye? Premye eleman enfòmasyon yo se ke lapolis al mennen yon operasyon nan zòn sila a pou te kapab libere moun sa yo. Anpil kout bal pete. Lapolis ta sanse blese Meyè. Meyè se frè Dabens. chèf nan zòn sila. Men ekoute, e se kat frè, gen youn, lapolis touye, e m kwè yo boule l. Dezyèm nan li menm, li pa t fin twò dakò ak mesye yo, ak jan dantrepriz sa nèg yo lanse yo ladan li, ebyen misye ale an Repiblik Dominikèn. E lè de zòtr, yo menm yo rete. Kontinye nan lojik mòtifè la. E se konsa, nan batay ki te genyen yè la, aparaman, je mets ça au conditionnel, Meyè li menm ta sanble blese paske Lapolis Nasyonal Dayiti a rekipere yon fizi de mak Galil. E vòys sa a li menm ap sikile sou rezo sosyo yo pou konfime operasyon sa a ki fèt dèyè mesye Lakwa Peris yo. E pou kapab pèmèt liberasyon moun yo. Ann tande voice la. Jan m te di l la, e nan ti bout tèks mwen an, m te di nou m ap vini. M te di nou lawouze taye banda se tout tan solèy pa leve. Nan minit m ap pale avèk nou la a, ebyen, Lapolis lage otaj ke meyè ak tout gwoup gang ki akonpanye l yo te kidnape maten jodi 8 la, 8 janvye a, ebyen lapolis libere otaj yo. Aktyèlman la a. Chèf gang Meyè blese gravman grav, sa vle di mòtèlman. Efektivman lapolis pa jwenn kò a, misye lage kò l nan yon rigòl, men lapolis rekipere gali l ki te nan men misye a. Dosye a swiv. Sa se premye eleman enfòmasyon yo. Ekoute. Gen yon lòt eleman enfòmasyon ki ap sikile sou dosye sila a, e sa kapab pèmèt ke gen yon ti konfizyon. Paske enfòmasyon yo fè konnen ke nan yon premye tan, se anpil nan moun yo ki ta sove. E pandan moun sa yo sove, bandi yo ap chache moun yo, e lapolis li menm li tou pote boure, l al. pete bal avèk bandi yo. E lè moun yo ta tande meyè, alò, les autres bandits, yo ta tande meyè blese, ebyen yo menm yo kòmanse maltrete lòt moun ki nan men yo a. Donk genyen 2 eleman enfòmasyon ki ap sikile sou dosye sila a. An atandan, n ap tann vèsyon ofisyèl lan paske nan moman k ap vini la yo, ebyen nou kapab genyen vèsyon ofisyèl la sou dosye sila a. Dosye 400 mawozo o nivo de la kwadèboukè kote ke la polis ap pete bal ansanm avèk mesye sa yo ekoute je yn tout petit enfòmasyon pou vou se ke bastyon nèg yo kote batay la fèt la o nivo de dagou ebyen genyen eee anpil kout bal ki ap tire men ekoute yo poko ka rive nan bastyon lanmò 100 jou. E pi nan dènye manch batay la la fòn di ke gen anpil ranfò ki vini jwenn mesye 400 mawozo yo. E nan ranfò sa yo genyen 2 nèg ki konn tire byen. Donk tout moun nan zòn nan toujou map mande nou pou nou pran anpil prekosyon paske si la polis li menm li detèmine pou kapab deloje mesye sa yo e ke mesye sa yo menm deside pou kapab fè rezistans ansanm avèk la polis. Ebyen popilasyon an se nou menm ki pou veye. Mwen wè plizyè tweet de TT Teriel Telus kom kwa gen plizyè moun ki yo menm ta pedi lavi yo nan kad batay sila a de sitwayen. Ebyen nap ankete sou kesyon sila a poun kapab verifye enfomasyon sila a pou konnen si wi ou non genyen de pezible sitwayen ki yo menm ta pedi lavi yo. nan kad batay sila. Pa bliye m di nou ke n ap monte toutalè pou lemisyon politik paske demen se pral yon dat vreman enpòtant pou peyi Dayiti puiske se sra donk le dezyèm lendi de janvye, se sra le lendi 10 janvye 2022, ki sa ki pral pase tout desizyon nan men Ariel Henry. Men anpil moun swete ke pou Ariel Henry ta kapab jwe o fair play, Yon mannyè pou pa lage peyi a nan plis katchouboumbe. Merci la famille comme toujours un maximum de commentaires, un maximum de partage. Mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous appreciez le travail, puis après qu'est-ce qu'on dit? A la prochaine!